Non gwo moun ki di miyou di m pa bay manti koulangèt manman yo miyou m pap joure manman gen anpil moun yo jwe nan sèvo yo tèt yo pa sou zepòl yo gen de bagay ke yo poko ka reyalize yap reyalize yon jou. Dimitri, enben nou pa ka bloke l? Kom si Dimitri gen tout fos sa, gen tout pouvwa sa. Dimitri, Dimitri, Dimitri, Dimitri. E pi yo bliye Mateli, Lamot, Jovenel, Matin, yo bliye tout Moise, yo bliye tout moun ki nan tet peyi a, yo bliye tout moun ki gen ren peyi a, yo bliye tout minis enterye, minis adwad, chef polis, yo bliye tout Dimitri, Dimitri, Dimitri. Men mezanmi, yon jou fò n leve, fò n leve yon jou, fò n pran konsyans, fò n konprann, nèg yo finanse tout gang, tout bidonvil, kiyès ki bay gang yo zam? M te kwè yo te di nou se 11 fanmi, kot 11 fanmi yo? Yo sou plis ke 15 moun yo arete deja la, poko gen yon moun ki sòt nan okenn 11 fanmi non, chita ap fè nou repete tenten. Jwe nan sèvo nou. Gwo nèg a vanyan m tande k ap di sa wi. Chak jou y ap kidnape moun nan bidonvil. Kiyès nou wè k ap kidnape moun? E milat? E Dimitri? E malere parèy nou anndan bidonvil la k ap kidnape nou, k ap sèvi avè nou, k ap leve nou, leve pitit nou, vyole pitit nou. Epi nou menm nou chita nap voye pi yon lòt kote. Antouka, sa kap pase Ayiti a tris anpil. Ni sa kap pase atè an Ayiti, ni sa kap pase nan sèvo yon seri dayisyen. E mwen di nou m konprann, paske majorite a silansye, sou rezo a gen anpil bandi k sou rezo a, gen anpil bandi kap pale sou rezo a, kap voye pye sou rezo a, gen anpil bandi sou rezo yo. Bandi yo menm yo renmen jan peyi a ye, yo renmen jan pou yo peyi a dous. Aba Dimitri ekonomik petyonis milat siwo libanè. Èske ou tande? Tande yon diskou. Ridikil. Ridikil. Sa fè pitye. An tou ka, fasil konsa jounen jodi a m vini m fon 1400 moun sa te fè m plezi m kontan m ta vè nou. Ou nèg ki di minis jistis la Bertho Dorcé se ou menm ki mete l. Nou pap sispann repete tenten. Nou pap sispann. Nou pap sispann repete nenpòt tenten n tande nan lari a. M ap di nou ankò mesye nou ban m plis pouvwa ke m gen. M pa gen tout pouvwa sa a. Mwen menm kap met minis jistis. M poko janm fè bagay konsa nan vi m met minis. Bagay konsa pa enterese m. Nou konn tande m nan afè monte gouvènman. M pa nan bagay konsa. Jamè. Jamè. Bon m konn nèg sa yo twò byen pou m ta vin bay nèg okenn andòsman pou m ta andòse yon moun. M pa konn nan bagay konsa. Bagay konsa pa janm pa janm nan bagay konsa. Jamè. Ditou. Ditou. Yon nèg ki di m si m pa tande Mika mouri. M tande Mika mouri wi, sa w vle m di w frè m? M te fè senpati m a fanmi l, m pa gen lòt bagay pou m fè non mwen menm. Nou ban m twòp bagay kenbe. Yon nèg ki di jistis pou Jovenel. Wi, jistis pou Jovenel. M dakò wi. Men pou yo jwenn kiyès ki touye Jovenel. Fò yo mare tout bandi ki te otou de li, tankou enspektè polis sa k ap achte zam a bal. Paske pou bandi an opere fòl gen zam a bal. Donk se moun k achte zam a bal yo ka mennen nou konn kiyès ki bandi wi. Bandi e pa sou entènèt n ap wè bandi sou figi moun nou chwazi kiyès ki bandi non. Se moun k al achte bal yo menm nou konn kiyès ki bandi yo ye. Moun k al achte zam yo pou n konn pou kiyès yo achte zam a bal paske se a zam a bal yo touye moun. Se a zam a bal yo kidnape moun. Donk misye t antoure tèt li a yon pil bandi, jounen jodi a se nan mitan misye pou n ale pou n ramase bandi yo pou n konn kiyès pou moun antre kay yon prezidan menm yon katouch pa tire. Bandi yo t anndan deja, bandi yo t anndan deja wi. Bandi yo se la yo viv, bandi vin kay bandi, pran bandi, e sa k rive wi. Se sa yo rele yon narco state, yon narco state se yon peyi kote ke dwòg anvayi peyi a nan tout nivo, nan tout enstitisyon. Bandi legal, yo legalize bandi, yo mete yo nan leta, yo mete yo nan ladwann, yo mete yo nan ayopò, yo mete yo tout kote. Epi bandi sa yo menm ap fèt e defèt. Bandi sa yo awoyo wi. Bandi yo pa vle wè moun serye. Bandi yo ap met moun serye deyò peyi a. Bandi a pa vle ke yon nèg tankou Dimitri ka pale pou l eklere pèp la. Bandi a pa vle Dimitri twit. E sa yo te di m wi. Yo di m depi w sispann pale, w sispann fè live, w sispann twit, nou pa p anmède w. Men, depi w nan pale pou w ap leve pèp la, pou w ap di pèp la verite, n ap manje w. E sa yo te di m, mwen di non, m pap sispann pale. E pa m pa sispann pale, m te di yo m pap sispann. M pap janm sispann pale. Non m pap sispann. Se yo menm ki gen bandi avè yo pou pè. Mwen m pa ka pè, m pa konn nan bandi. M pa konn nan bandi. Nou toujou ap mande kiyès kap voye zam. Nap konnen. Nou komanse konnen. Yo lonje dwèt sou yo. Yo pran sanksyon kont yo. Yo jwenn yo la men dan le sak. Yo kenbe yo la men dan le sak. Nou wè foto yo avèk bandi yo. Nou wè kiyès ki mache avèk. Mezanmi, imajine jounen jodi a enspektè sa yo arete a, yo ta jwenn yon foto Dimitri ki t avèk enspektè sa a Ozetazini oubyen an Frans. Mesye, ki dlo k t ap lave m, mesye! Pou enspektè sa a ta nan yon foto avèk Dimitri, mesye! Ou imajine oke enspektè yo arete k ap achte zam yè, t al jis an Frans avèk premyè dam l al rankontre premyè dam yon lòt peyi, mesye! Se bagay grav wi mesye. Se de bagay grav anpil wi. Enspektè polis ki afekte a palè nasyonal ki nan kòtèj prezidan ki tal jis an frans avèk premyè dam de la repiblik la pot parapli pou premyè dam nan li gen chanday sou li sa vle di son nèg ki pwòch moun yo li kole a premyè dam fransè a epi yè yo arete misye nan achte zam a bal. Se pa ti bagay grav an jwèt non. Epi se menm yo menm nan kap vin pale de Dimitri. Dimitri pou yo fè divèsyon pou nou menm nou pa wè sa kap fèt la. Bandi yo nou tout moun konn kiyès ki bandi yo. E pa moun yo vle di k bandi k bandi non. Se moun yo kenbe la men nan le sak. Yo kenbe w nan bandi. Ou gen badj, nèg la gen badj, nèg la gen 2 badj palè nasyonal wi. 2 badj palè nasyonal. Eske nou tande? Nou tande lòbèy? Epi nèg yo alèz nan peyi a epi Dimitri. Dimitri, alon bèl non sa a papa. Alon bèl non Dimitri. Sa a pa pase. Pase blan gen je klè, blan ap gade, blan konsa l ap gade nou. Blan franse konsa l ap gade nou. Blan kanadyen ap gade nou konsa. E pi ap di gade tan egare yo. Yap di an nou pa wè. Nou panse m pa wè. M wè wi, m wè klè. M wè klè. Dwòg dilè anvayi Ayiti. Dwòg dilè chèf nan tout nivo an Ayiti. Dwòg dilè ap achte zam an Ayiti, ap achte bal. Dwòg dilè pran laprezidans, yo pran pouvwa. Epi, moun ke yo pa renmen yo mete yo deyò, epi se moun ke yo pa renmen yo rele bandi. Epi dwòg dilè alèz. Epi dwòg dilè alèz nan peyi a. Mesye oo, tout dwòg dilè alèz. Tout dwòg dilè Ayiti alèz wi mesye. E sèl moun serye k pa alèz Ayiti ui. Ki moun an Ayiti k pa alèz nan moman? Ou menm, ou pa ka pran lari. Ou menm k ap gade m la, ou pa ka menm al nan yon makèt. Ou pa ka al achte gaz. Ou pa ka regle anyen. Dwòg dilè gen gaz, li gen sitèn, li gen tank, li byen ak tout gangstè, li gen pasaj, li chaje a lajan, e l sou pouvwa l. Kiyès k alèz an Ayiti? Sou 3 dènye ane yo kiyès k alèz an Ayiti? Yon sèl moun k alèz an Ayiti e bandi. Bandi a dwòg dilè yo k alèz an Ayiti. Depi w pa bandi w pa dwòg dilè se jete w. Jete w Sendomeng, jete w Miami, jete w Kiba, jete w an Chin, jete w nenpòt kote w jwenn nan jete w. Sèl nèg ki alèz ni pou di betiz, ni pou voye monte, ni pou piye, ni pou fè tout bagay dwòg dilè a bandi. Nou tou konprann? Dwòg dilè a bandi. An ba live mwen la, moun tout moun serye ap poze kestyon ap gade, dwòg dilè a bandi ap voye mont ap joure. An ba live la wi. Men bon, an ba live la nèg yo alèz wi, paske nèg yo, yo se chèf pwopagann. Yo kontwole yon seri de medya, yo kontwole yon seri de nèg k ap fè pwopagann, dwòg dilè a bandi yo. Epi yo bezwen monte tèt pèp la, men sa pa mache. Pase pèp la, pèp la pap viv. Pèp la pap viv. Pèp la konn ki yès kap tire tout jounen. Pèp la konn ki yès ki kontwole bidon vil yo. Pèp la konn ki yès kap kouri dèyè l. Dimitri pa nan la ri, Dimitri pa nan bidon vil, Dimitri pap kouri dèyè pèsonn. Pèp la konn ki yès ki pwoblèm li. Gon nèg ki di nap joure misye izo, gad jan n fasil. Nap joure misye, nou pa ka joure izo. An, nèg yo ka pran chans joure izo. Izo izo a se de real thing wi ki nèg ki ka vin joure izo si w al anba live izo pa gen joure non anba live izo se bon bagay izo bon moun ou fou kiyès nèg kiyès eklere k pral joure izo nan yon live eeyy si m te bandi monchè nèg yo pa ta ka vin joure m anba live la moun k ap joure m anba live la se ekip izo yo Ayy nou pran mezanmi nou pran. Men moun ki nan diaspora gen moun nan bay live la kap voye. Izo! Kilè wap vin Miami Izo? Pa bliye Ayiti gen anpil tòg tou. Gen anpil gade jan misye alèz pou l joure manman m li menm. Gade ou alèz pou joure manman m. Ou konnen m pa ka fon e ou konnen m pa bandi. Manje yon bagay, ou fin manje yon bagay, ou lage l atè. Gen de kote la ou pap fè l. Se lakay nou pou nou kòmanse respekte. Se lakay nou pou nou kòmanse respekte, pou nou respekte tèt nou, pou yo respekte nou. Bon nou pa respekte tèt nou, kouman pou yo respekte nou? Men men mwen toujou kritike opozisyon, kèlkeswa. Men men jodi a, mwen lan, mwen lan opozisyon. Mwen lan opozisyon, tout nèg konn sa, tout moun k ap swiv pawòl mwen yo, mwen lan opozisyon. Depi sou Jovenel m te lan opozisyon. Lese mwa vou dir ke, lese mwa vou dir ke, eske pa sou lan opozisyon ou oblije anpeche yon gouvènman travay? No way. Eske lè w lan opozisyon ou oblije bare lari pou anpeche yon gouvènman fè lekòl, antre lekòl? Non. Lè w konstwi sa, w konstwi l pou ou tou. Et la stabilité politique n'a pas de prix. La stabilité politique n'a pas de prix. Je l'ai souvent dit. Je l'ai tantôt dit et je le redirai. A nenpòt ki moman. La stabilité politique n'a pas de prix. M te di vye gran nèg ki te anfas Jovenel a lepòk. Lè m t ap pale avè yo, yo di m y ap jete Jovenel. M di lese m avè w di yo. W ap jete Jovenel w ap kaka. Li di oh lalala m di wap kaka oh nou gentan fè sesi nou gentan m di wap kaka. Moun ki gen pou plis pèdi rele nèg ki fin envesti nan yon peyi. Ou pa konn tande babekü, je n'ai rien à perdre, m pa gen ponp, m pa gen bèl kay, m pa gen bèl fanm, m pa gen sesi, ou pa konn tande nèg yo sa y ap di? Men sa y ap di a se inyorans ki fè yo di l tou. Poukisa? Paske lè yon peyi, lè yon peyi, lè yon moun ap fè peyi, e kèlkeswa lidè a, ke l se de lopozisyon, e ke l, ke l se e, e, e nan pouvwa, il fo konstwi yon nasyon, il fo konstwi le peyi, il fo done la chans ou byen chans a tout moun. Jodi a ankò yon fwa map di nou. Si m te dominiken, jodi a nèg kap pale avè w la, se yon nèg ki tap genyen o mwen, o mwen plis ke 5 a 10 milyon dola. US. Ou save poukwa? Lese mwa wou di. Biznis mwen gen la, biznis mwen gen Ayiti yo. M gen yon nèg la m vin negosye avè l la pou l pran bis mwen yo pou l mete nan konpayi mwen. Misye genyen 6 bis. S on chif dafè. S on chif dafè. 50 fwa plis ke chif dafè Edozeni an Ayiti. M gen 12 bis. Li gen 6. 1. Li pa gen yon bus ki gen yon kout wòch. Men menm tout pam yo kraze. Bus pa yo 2019, 2020. Bus pa yo 2014, 2015. Lè bus pa yo parèt devan m, pam yo se ranyon yo ye. Ay nèg yo fout li kout wòch, yo jan yo vle. Yon nèg gen pwoblèm a fanm li la, l ap batay a fanm li, fanm li pran yon nèg sou li, yon bus ap pase wonfle bounda l a kout wòch. Kòmsi se bus la ki pran fanm li an. A vle di ke, sa vle di. Jodi a m nan otèl la, anba otèl la, ou konn sa y ap fè la? Ou konn sa y ap fè la jodi a la? Punta Cana, nan tout peyi a, gen de, gen de otèl, gen de kay y ap vann. Jodi a, e parèt la, yo di w gon kay, kay la ap fèt la, l ap pran twazan pou l fèt. W ap bay mil dola, epi chak mwa w ap bay twa mil dola. Kay la vo katrevènnèf mil dola. Dlo gen de pot desan nan lakou a la. Yo tou pare pou ou, yon li parèt, ou bay mil dola, labank, patati, patata, kijan wap fè li, ou bay done, ou bay sesi, ou bay sela, biw. Wap menm jwenn jan sa yo Ayiti. Yo di w nan 3 zan yap remèt ou kay la. Se pa yon pwojè yo pa ka fè non. Se pa ou kap fè pwojè a, dayè se 2 mil, 3 mil dola w pral bay pa mwa. Pwojè a fèt, pandan se tan, brenn yo travay, yo gentan gen moun. Pou ki pou ki pou pran kay la. Sa vle di yo di w wap bay 1000 dola down epi wap bay 2000 oubyen 3000 dola pa mwa epi les intérêts mensuels patati patata. Anfenkont, si w se yon nèg kap woule, ou pap wè l. Nan 3 zan ou gen yon kay. Si wap tann ou gen 89 mil oubyen 100 mil dola, 150 mil dola pou vin achte yon kay, ou kap annik achte l. La République Dominicaine, se sa m di nou fòk yon nèg eklere k pran pouvwa. E men m ta konseye, m ta konseye. M ta konseye, fòk nèg la te lan komès, fòk nèg la konn, tankou wè Erik Jean Baptiste ki mouri la, se yon gwo malè ki rive. Se yon gwo malè ki rive peyi Dayiti. Paske wè yon nèg tankou Erik Jean Baptiste ki rive ekonomikman, ki reyisi rive lan jeng sa a Ayiti, lese mwa vou dir ke se yon nèg nou ta bezwen. Nou bezwen yon nèg ki konprann ke peyi viv ojou le jou. Tankou jan blan an di, the time is money. Ayisyen poko konprann sa. Ayisyen fè dire la kriz, li fè w pèdi tan, li fè w fè bak, li pale w mal, li joure, li rele sesi, an fen kont, li pa, an fen kont, dizan pase l pa wè. Dizan pase l pa wè. Paske papa m te toujou di m. Depi ou gen 35 an, menm lè w an fre, menm lè w ap byen kenbe, tèt bese, e desann w ap desann. Menm lè w poko wè desann nan, e desann w ap desann. Papa m te toujou di m sa, dwe regrete memwa l ki mouri depi 16 an. Yon nèk pale de blende la, m pa gen tan wè, men nèg yo pa pa chè nan menm bato. Bon Matelly pat achte nan menm se 6 grenn machin wi ke m kwè konpayi nou an te vann e.